Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre la ka ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Genyen anpil koze, men jist avan, eh, n ap swete tout moun yon trè bon wikend. RL Prod est là pour vous et pour vous informer 24 heures sur 24. 7 jou sur 7 se pati. Lapolis nasyonal Dayiti pran yon gwo kou paske daprè enfòmasyon ke nou jwenn depi maten genyen yon enspektè divizyonè ki se Faverdieu Luckson ki mouri pa bal ebyen daprè jan enfòmasyon yo ta tonbe se ta nan zòn avni Christophe. Endividi ame moun pa idantifye abò yon motosiklèt touye mentyen dòd, sa yo rele udmoa, tèt chaje ensekirite a se gwo pwoblèm. Men ekoute, genyen lòt enfòmasyon k ap sikile kòmkwa se pa ta nan blòk avni Kristòf la. Men tout fwa fò n di ke ben ensekirite a mezanmi l ap bay pwoblèm. A wè paske m ap gade m wè jenn gason sa sou foto epi. Genyen yon ti videyo tou kote ke moun yo te parèt sou plas pou te kapab filme sèn nan. Yo jwenn dwouy atè a. Aparaman dwouy sa yo se ta kalib 9 milimèt. On a 7 videyo pour vous e n ap gade pati ki pi enpòtan yo. Chef lèm fini met wi. Bak mwen yon. Telefon misye stil nan machin nan. Kle misye machin nan ap mache. Bakon e si zam misye nan machin nan. Vit sou bò pal la kraze net. Men e de e de bò e nèg yo te ye genlè? De bò wi. Nèg yo genlè e de bò yo te ye wi paske gen douy tou lè de bò kote yo. Koupe lame fèy nan bò sa. Enhen ou wè vit sa janl kraze an. Wè chèf. Misye e de bò wè jan bò vit misye a kraze men e nèf fini mèt li ye wi. Wè wè douy tout anndan machin misye an sa vle di nèg a foure menl tout anndan machin nan poul tire misye ou konprann. O nivo de la rejyon metwopolitèn de Pòtoprens se prèske chak jou yon mò paske m pa konnen men nou te di tèt nou an 2021 eske sa va chanje an 2022 ebyen nou sèlman nan mwa janvye Nou nan 29 vyèm jou nan mwa janvye e nan mwa fevriye a pral pwente men ekoute se deja yon move sinyal wi la antouka fò n di ke genyen yon lòt enfòmasyon ki tonbe paske pandan bandi li menm ap vide polisye atè ebyen polisye tou yo menm y ap mennen gwo operasyon. Selon lapolis, tande byen, a chak fwa ke genyen yon enfòmasyon, lapolis arete bandi, mwen toujou di selon lapolis paske mwen p ap kapab asime sa lapolis di an, paske sètèn fwa yo konn arete dè eklerè, yo konn arete tou de inosan. Nan deplèz a anpil polisye paske m pa vle ke sa ta deranje kèk polisye ki yo menm ap bay vi yo pou kapab sèvi peyi an ebyen fò n di ke operasyon lapolis daprè lapolis 13 endividi arete nan kwadèboukè. Pnh pwosede ak arestasyon 13 endividi jedi 27 janvye 2022 nan Rakèt, yon lokalite nan Kwadèboukè. Daprè enfòmasyon lapolis bay, moun sa yo yo arete yo nan yon garaj ki t ap demoli yon machin koulè wouj imatrikile AA-66 217, se pou yon sèten Jean Caleb Amos yo asasinen semèn pase a. Endividi sa yo pou kouwè l ye la nan komisarya Kwadèboukè a. Ebyen yap tann pou kapab al reponn kestyon lajistis. Antouka eske lòt gwo yo pap pote boure pou ta kapab vin pran endividi sa yo pou kouwèl ye la a. Genyen enfòmasyon ki fèk vin jwenn nou kote maten vandredi 28 janvye 2022 an bò zòn setè nan maten nan zòn lakwa peris nan departeman de lartibonit sou wout gonayiv lan ebyen ti mesye ki fè pati gang Kokorat san ras yo pran 2 machin prive ki te genyen anviwon 10 moun abò yo e yo antre nan rak la avèk moun sa yo. Youn nan machin yo se yon Nissan Patrol gri, lòt la se yon Toyota doub kabin blan. Ti mesye gang yo pran 2 machin sa yo ak tout moun ladan yo jan nou diw li an. Lapolis nan departeman de l'Artibonite lan, ebyen jwèt pou nou. Daprè sa enfòmasyon an di epi yo bay anpil moun konsèy depi nou wè se wout Gonayiv n ap fè, depi nou wè li fè senkè nan aprè midi nou mèt kanpe pa ale dòmi swa nan vil Sen Mak oubyen Lestè. Ni moun k ap sòti nan gran nò tou ekoute depi lè sa pran w nan zòn nan ebyen un maximum de prekosyon paske mesye sa yo depi. Alanjelis pwente, ebyen yo sou zak. Se zakè yo ye, e paske pa bliye bandi li menm se tout kote bandi yo ap fonksyone e mesye sa yo rive yon moman m ta kapab di yo gen yon sèten lajès pou yo fè operasyon se kòm si pou mesye sa yo lapolis la li menm li pa egziste. Lòt dosye. Fò n di ke lapolis nan Kwadèboukè, ebyen, èske n ta kapab rele sa yon flay? Nan kreyòl la ou ka di flay, men, nan langaj jidisyè oubyen langaj lapolis, ou ta kapab di se yon bavure policière. Wi, paske nan vandredi 28 janvye an, yon jenn demwazèl nan kafou marasa, pèdi lavi l. Son non se Cluny Poly. Li pèdi lavi l aprè lapolis fin ouvè katouch sou yon machin prive li te ye, daprè sa enfòmasyon yo di. Polisye yo te pran machin nan pou sib. Cluny Poly t ap sòti Sendomeng kote li t ap vin wè manman l ki ta pral sibi yon operasyon. Se konsa li pèdi lavi l. Lapolis pa fè eksprè. Daprè enfòmasyon ki sòti pa bò kote lapolis, yo te fè siy ak machin nan pou li te kanpe men machin nan te petèt pran yon ti tan pou l te kanpe epi sa w tande a la, Erreur fatale de la part des policiers qui étaient sur place, epi se konsa demwazèl la li menm li pèdi lavi l. Antouka mezanmi fòk nou di ke bagay yo anpil nan peyi Dayiti, se nou menm ki toujou dwe pran yon maksimòm prekosyon paske sa n ap gade la a pou jounen samdi a sèlman pou gade pou wè yon sitwayen enpòtan konsa li pèdi lavi l epi demwazèl sa a menm ki pèdi lavi l je kwa ke se vandredi aprè midi se ankò pli trist donk 2022 an li vini pou kont li pa vini pou li. fè lapè ak pèsòn. Donk, bagay yo vrèman grav e mwen m panse ke peyi a rive nan yon moman la kote ke fòk chak moun kapab di yon mo. E je sui dezole de l dir, otorite yo pa sou ba non sekirite. Petèt ke yo kapab jwenn anpil polisye ki genyen, m ta kapab di devouman, ki gen ògèy pou kapab sèvi popilasyon an. Men, ekoute, hum! Polisye yo gen ògèy, Yo vle sèvi, men ak kisa? Avèk ki ankadreman? Paske yè ou wè nou te fè yon emisyon kote ke nou te vini avèk kelke deklarasyon de manbre di SPNH 17 ki yo menm ap denonse fason polisye ap viv. Paske jounen jodi a la a, yon nèg ki polisye nan peyi Dayiti, aparaman ou son gèrye. Paske tout kondisyon yo reyini Pou anpil polisye foure tèt yo nan gang, sa kapab rive gen de twa polisye ki gen zanmi yo gang pou kapab pwoteje tèt yo. Men se pa tout enstitisyon an ki pouri. Men ekoute, il faut faire quelque chose aujourd'hui. Paske banm di nou bagay mesye, map pale avèk gouvènman an, vale lajan kap gaspiye la a mesye. Nou te kapab fè anpil bagay ak lajan sa yo wi. Men elas, nou pa vle achte aparèy Nou pa vle achte materyèl, nou pa vle ede popilasyon an paske kesyon ensekirite a vin prèske yon bagay planifye. Paske si jounen jodi a la tout moun ap viv enkapasite otorite yo oubyen laksism otorite yo, kèlke pa gon pwoblèm. Paske kèlke swa nan peyi nan mond lan, bandi an se pa toujou li menm ki pou pran le desi. A chak fwa sou lapolis. Lapolis ap fè operasyon lap arete jenn gason. Men sa pa dwe rete la. Fòk lapolis la gen mwayen. Dans ce pays que nous vivons eske nou pa panse kòmsi jounen jodi a la kòmsi lapolis ta dwe di bon ekoute m prete peyi a pou yon semèn. Yon semèn moun ret lakay yo paske mwen menm map kòresponn ak bandi. Men ak ki mwayen? Vire tou non tande nèg yo nan operasyon yap mande minisyon yo paka jwenn anyen antouka mesye si nap fè peyi ke nou fè peyi men sin pap fè peyi kite bagay yo la paske jounen jodia la m kwè ke nou plis chita sou pale de akò de prezidan k pral genyen 7 fevriye 2022 kòman ayiti pral ye men sak pi enpòtan an nou pa janm mete le kap sou li Se kesyon ensekirite a. Fò n jere kesyon sa a. Tout zòn wouj nan Pòtoprens. Pa gen yon zòn ki bon. Tout zòn wouj. E kounye a, prèske anpil zòn fin wouj nan peyi Dayiti. Donk kounye a la, se peyi a ann antye n ap tann wouj. Tèt chaje. Antouka, bare sa m ta di ankò pou pèp ayisyen an, pou nou menm k ap viv nan ti peyi sa a paske. Bagay yo vreman triste. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de komantè un maximum de partage mande ak fanmi zanmi proch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.